Kapri k ap domine aktyalite a Bonjou bonswa tout moun nan m on lòt fwa ankò ou konekte sou Fya TV 83 rezo enfòmasyon an li fè moman ak lè pou m al prezante n plizyè pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a. Depatman Deta Ameriken rele Charles Barry dèyè anbasadè Ayisyen an nan Washington, Edmond Bocchit, yo ta fè kwè ki ta nan rantre vann paspò Ayisyen prède de 10,000 dola Ameriken ak plizyè lòt etranje. Sepandan sitiyasyon sa a lage gwo kad latwoublay anndan peyi a kote. Se yon anbasadè kap vann nan paspò ayisyen ak lòt nasyon. Enfòmasyon yo rapòte anviwon 7 moun ki deja mouri jounen jodi a la a nan komin Petyonvil, gen 3 ladann yo ki mouri sou plas Sen Pyè. Popilasyon an fè tout machin kap sikile sou plas Sen Pyè ak anba mòn Kalbè desann tout vit machin yo. pou wè eske gen bandi yo pral sere e ki kote yo soti avè yo. N ap raple tou plizyè mesaj t ap lanse pandan tout wikenn nan sou tout rezo yo fè konnen yo mande popilasyon an nan menm operasyon detente machin nan, Bwa Kale a pral pase pran anpil ladann yo. Pou lenstan se kabarè. Okay, Jakmèl ak tout lòt kote, Komisè Muscadin kanpe ak anpil lòt moun tou ki pran nan Bwa Kale a, Busta John pote nouvèl la. Nou pral antre nan lòt detay, yo fè konnen tou Senatè ak anpil otorite nan Leta a dwe pran Bwa Kale. Pou lenstan, popilasyon an kanpe kinalaganach, yo p ap fè yon pa kita yon pa nago, se Bwa Kale a ki pral pase nan tout tèritwa nasyonal la. Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an, Busta John alaparèy, men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Pèp la sipoze fè bwa kale a rive dèyè nèg ki nan tèt bwa kale a. Nèg ki nan tèt bwa kale a rive se Ariel Henry ke li ye. Jodi an si nap chèche yon bwa kale pou peyi a soti nan sa ke li ye an, nou deja konprann ke bwa kale a sipoze rive di nan direksyon anlè a, non pa nan direksyon anba kote ke nou wè bwa kale a rete an la. Direk, ki gwo bandi ki touche nan mitan bwa kale a la? Kot Izo? Men prezantman y ap pwoteje Izo anndan peyi an. Men prezantman y ap pwoteje Vitelòm anndan peyi an. Prezantman lapolis ta sipoze rive deja ouvri direksyon kay Izo Vilaj de Dye. Men gen yon jwèt k ap fèt la. Yon jwèt k ap fèt. E m ap tou di polisye yo. Ou wè polisye yo. Si nou menm. Se jwèt ke nap fè? Pito nou pat janm rantre nan jwèt sa. Pase prezantman vrè pwoblèm peyi an la, li se Ariel Henry. Vrè pwoblèm peyi a la, li se Andre Michel. Vrè pwoblèm peyi an, yap itilize nou sè vre. Nou konnen kèk tèlke ti jèn sè vre. Men nou bezwen wè ke pèp la rantre dèyè Nenel Cassy. Pèp la rantre dèyè Don Kato. Pèp la se Ariel Henry. Se Ariel Henry ki sous pwoblèm peyi a nan moman ke nap pale la. Se li menm pandan ke tout sa yo ap fèt ki trankil anndan peyi an, li menm lap òganize l lan lòt mouvman anndan peyi Dayiti sou do nou. Se òganize ke Ariel ap òganize l sou do nou. Tout sa kap fèt anndan peyi a la fòk nou kòmanse pran konsyans e pran konprann mentnan lè yo rele nou lan entènasyonal la la gen de mouvman ke nou menm nou sipoze mete sou pye pou nou pale men mouvman pèp lan li poko fèt mouvman bwa kale an li poko fèt lan sans ke nou menm nap tann mouvman bwa kale a e sa ki te di an prezantman la se libere peyi an prezantman la se al chèche libere peyi an men al chèche libere peyi an. Kote ariel kote neg yo pri kote yo kot andre michel e se potet sa ke nap di pep lan avek moun ke nou pale fok jwet la chanje faz jwet la paka rete an aryè yon ti group selman jwet la paka rete an aryè yon ti group apre ti group sa se yo menm selman vre batay lan fok li fet kot neg yo. pou ke mouvman ke yo vle mete a pou l pa pase anndan peyi a, e se la ke nou menm nou di batay la chanje faz. Mentnan gade Youri Latortue. Mentnan bwa kale sa, eske bwa kale a kapab rete san ke l pa rive sou senatè yo, san ke l pa rive sou depite yo? Fòk bwa kale a kapab rive sou nèg radyo yo tou. Se pou sa ke nou pral rantre anndan peyi a pou n al konstate, pou n al pale avèk Yves Juste. Yves Juste frè m, kòman w ye? Bonswa pdg Busta John, bonswa madam Sarah kap swiv nou a distans. Nan deba yo avèk kòmantè yo, an nou antre dirèkteman nan parantèz aktyalite a. Rosemond Jean pwofite lanse yon apèl ak tout òganizasyon, ki te patisipe nan selebrasyon premye anivèsè asasina Jovenel Moïse la pou pote kole ansanm yon manyè pou dezyèm lane selebrasyon asasina Jovenel Moïse la kapab selebre anndan peyi a kòmsadwa paske Rosemond Jean di klèman Gouvènman ki la a, li pa ta vle pou n kontinye pale de lanmò Jovenel Moïse, paske yo menm tou, yo patisipe nan lanmò Jovenel Moïse a. Se nan sans sa a, Rosemond Jean mande avèk chak grenn moun ki di ke y ap sipòte Jovenel Moïse, ki di ke yo bezwen. Jistis fèt pou Jovenel Moise pou pote kole nan dezyèm anivèsè asasina prezidan an yon fason pou nou kapab voye yon mesaj klè bay kominote entènasyonal la, bay gouvènman an plas la ke moun ki tap sipòte Jovenel Moise yo toujou ap sipòte l e yo toujou vle pou ke jistis fèt pou prezidan Jovenel Moise. Nou pral antre direkteman fwa sa a nan kesyon mouvman Bwa Kale, kote ke mouvman Bwa Kale a li menm li kontinye nan tout peyi a, prensipalman nan komin Petyonvil. Jodi madi 2 me 2023 a, ebyen popilasyon Petyonvil lan yo menm ki pran lari jodi a, kote ke yo di klèman ke bandi. pa gen dwa vin kache nan komin Petyonvil. Bandi pa gen dwa vin omwen ap foure tèt yo nan twou nan komin Petyonvil. E kèlkeswa moun nan Petyonvil ki ta sere yon bandi lakay li, rat gen pou l pase tou anba mouvman Bwa Kale a. Paske bandi fè popilasyon Petyonvil lan twòp mal. Se nan optik sa a, gwo jodi madi 2 me a, 5 prezime bandi ki fè pati gwoup gang Vitelòm nan, ki te vin kache nan yon lokalite nan Petyonvil ki rele Stenio Vincent, Jalouzi epi Sègo, tou lè 5 bandi sa yo, yo menm, yo pase anba mouvman Bwa Kale a nan Petyonvil, kote ke popilasyon an fin tiye 5 bandi sa yo epi li mete dife tou tou. sitou lè 5 bandi sa yo nan komin Petyonvil, yon fason pou kapab montre aklè ke moun Petyonvil pa nan danse kole avèk bandi. Aprè ke yo fin tiye bandi an, manifestasyon Bwa Kale a te pral pran lari kote ke pèp la li menm, li avèk manchèt nan men l, li avèk kouto nan men l, li avèk katchapika nan men l, li avèk wòch nan men l, nan sousi pou kapab montre mekontantman yo genyen nan komin Petyonvil alegade bandi kap simen dèy nan mitan popilasyon an e manifestasyon Bwa Kale a li te pral dirije l dirèkteman nan kote kamyonèt Petyonvil yo avèk bis Petyonvil yo konn chaje a kote ke popilasyon an di klèman avèk tout chofè kap gen pou transpòte moun nan komin Petyonvil pa gen kesyon monte vit Kote ke vit monte, moun yo kache dèyè vit, yap fonksyone nan Petyonvil. Depi yon chofè monte vit kamyonèt li, se piyay li bay moun Petyonvil, paske yap kraze vit lan, fòk moun Petyonvil kapab idantifye kiyès ki anndan machin lan, yon fason pou bandi yo pa kontinye al kache nan plizyè katye nan Petyonvil. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a nap kite komin Petyonvil kounya nou prale dirèkteman nan zòn Leogane pi presizeman nan yon lokalite ki rele nan zòn Kabarè pi presizeman nan yon lokalite ki rele Duclos kote ke Popilasyon li menm li mete lapat sou 4 prezime bandi nan zòn Kabarè. Ebyen nou konnen semèn ki sot pase la yo bandi yo te omwen a pye dèv kote ke yo te al deloje moun Kabarè pou di yo ba yo zòn Kabarè a paske se yo menm k ap dirije Titanyen, se yo menm k ap dirije tout lòt blòk avwazinant yo ebyen yo bezwen dirije Kabarè tou. Ebyen apre ke moun Akayè. te al prete lamen fòs avèk moun kabarè, ebyen jodi madi 2 me a, se moun kabarè yo menm ki di klèman ke si tout kote ap fè bwa kale, tout moun nan popilasyon an pa pè pou atake bandi yo, ebyen nou menm nan kabarè nou pa gen dwa pè pou n atake bandi yo. Ebyen nan atak sa a popilasyon kabarè a fè sou bandi yo, gen an total 4 prezime bandi ki fè pati gwoup gang Jeff la ki ap teworize moun nan Kanaran ki bwè dlo bouch yo jodi a anba men popilasyon an apre ke apre ke 4 bandi sa yo fin bwè dlo bouch yo nan Kabarè jodi a moun Kabarè te pral mete kòd nan kou bandi sa yo kote ke yap trennen yo nan tout riyèl nan vil Kabarè. yon fason pou voye yon mesaj klè bay tout lòt bandi nan Kabarè ki konprann yo kapab vin teworize moun nan Kabarè pou pa kontinye avèk pratik sa a paske a nenpòt ki moman moun Kabarè kapab leve e lè yo leve y ap omwen vrèman leve fatal pou moun k ap bay omwen pwoblèm nan popilasyon an. Nou pran lefò sa a nan vil Senmak kote ke. Komisè gouvènman vil Senmak la, mèt Venson François akonpanye avèk lapolis rive arete 9 prezime bandi ki fè pati gwoup gang Fabien an. Ebyen, pami 9 prezime bandi sa yo ke lapolis nan Senmak arete, yo arete tou yon jèn fi ki gen sèlman 16 lane ki se madan chèf gang Luckson k ap opere nan baz Gran Grif. Nan sans nan sans sa a, otorite yo nan vil Sen Mak fè konnen tou lè 9 prezime bandi sa yo deja ap reponn kesyon dcpj nan Sen Mak yon fason pou kapab defere yo nan nivo penitansye nasyonal. Ann fè yon ti kanpe la. Se sa ke m ap di nou an. Konbyen fwa lapolis ap arete nèg yo nan on mwa nan 2 mwa? La jistis libere nèg yo. Jodi an se traktasyon sa ke gouvènman Ariel Henry ap fè lè l di w ke popilasyon an dwe arete bandi an mennen l bay lapolis. A mèt repriz lapolis pran bandi an, li arete bandi an, nan de twa semèn lè bandi an vin lage li vin pi kriyèl ke jan l te ye oparavan an. Ebyen jodi an se sa k fè m di nou klèman ke. Operasyon Bwa Kale a se li menm ki pote rezilta. Paske lè pèp la pran yo, pa gen arestasyon pou yo. Lè pèp la pran yo, pa gen al mete nan prizon pou yo, pa gen al pase devan jij pou yo. Dayè, lè pèp la pran nèg sa yo, tout jij ke nèg sa ap gen pou pase, se jij etènèl la. Se jij sa sèlman nèg yo ap gen pou pase. Paske jodi a yo, li klè. Si n kontinye ap mete nèg sa yo nan prizon, Se kòm kwa ke se lave men, siye atè, nou pap janm pote okenn rezilta. Paske se chak jou ki pi plis nèg sa yo ap ranfòse tèt yo nan moun y ap rekrite nan lari a. Ebyen jodi an, li klè ke operasyon Bwa Kale a, se li menm sèlman k ap pote rezilta, kote ke depi n pran yo, Pa gen lavi pou yo. Se la fèm renmen sak pase nan Canaan yè kote ke popilasyon li menm li deside pran yon nèg nan baz Jeff la li mete dife nan tèt li kou vivan kote ke Judge la li menm pandan ke misye ap pale se gade misye gade wè gazolin ap vide nan Judge la alimèt pase nan Judge la sa w tande a gwo flam dife limen nan Judge la. Ebyen jodi an la a, se mouvan sa a ki pou omwen pote solisyon avèk nou. Pa okipe okenn moun k ap vin pale kòm kwa se wa se ta ke Bwa Kale a li pa bon pou nou, Bwa Kale a l ap pwodui yon lòt fenomèn anndan peyi a. Mwen rete kwè se manti nèg yo ap ban moun, jodi an Bwa Kale a se sèl solisyon ki kapab omwen retire pèp la nan sa l ye a. Paske. otomatikman nou pran yo, se anba tè nou voye yo. Jodi a, si komisè Muscadin ka pote rezilta sa a nan depatman Nip peyi a, se paske li menm, li te gentan kòmanse avèk bwa kale pa l la, depi l pran bandi yo, li voye nan peyi san chapo. Ebyen jodi a, nou menm kòm pèp, an nou swiv menm tras komisè Muscadin an, bwa kale pa nou an tou, fò l di klèman ke se voye n ap voye nèg yo nan peyi san chapo. Nou prale dirèkteman nan depatman Grandans peyi a kote ke 3 polis nasyonal Dayiti nap felisite yo fwa sa a nan depatman Grandans peyi a kote ke yo aplike menm bwa kale popilasyon an konn aplike sou bandi yo. Ebyen nan kad operasyon lapolis mennen nan Grandans peyi a rive voye nan peyi san chapo 3 prezime bandi. fè konnen y ap kontinye ak seri operasyon yo nan depatman Grandans peyi a yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive frennen aksyon bandi yo nan Grandans peyi a. Nou pran lefwa sa a nan peyi Santo Domingo kote ke majistra dominiken an ki fè pati vil Pasti a, misye li menm li bwè dlo bouch li nan minit n ap pale la a, ki se Raphaël Félix Cabarra, Cabrara, misye bwè dlo bouch li pandan ke li menm vandredi ki sot pase la a, li te mete dlo nan bouch 3 resòtisan ayisyen sou fwontyè Dominikani an, ebyen nan mwens ke 3 jou, majistra Pafti a li menm li fè vwèl pou peyi san chapo kote ke misye resevwa monnen pyès li nan men misye resevwa monnen pyès li pa rapò avèk movèz aksyon ke l te konn ap komèt nan zòn Pafti a. N ap kontinye rete nan kesyon mouvman Bwa Kale a ebyen si ke. Gen moun nan popilasyon an ki pa epanye kèlkeswa moun kap kolabore avèk bandi, ebyen pou mèt Magloire Aspil li di klèman ke popilasyon an pa bezwen tiye madan bandi yo. Mèt Magloire Aspil ale pi lwen pou l di, medam kap fonksyone ak bandi yo, Se ti po devan yo, yo genyen kòm komès. Se ti po devan yo, yo genyen kòm biznis. Alò, lavi a di, pa gen travay ann Ayiti, si y al fonksyone ak yon bandi pou yo jwenn on ti moso lajan, jodi a, popilasyon ayisyèn nan pa bezwen tiye yo. Se sèlman. Si nou kwaze yo ap fonksyone ak bandi an, yo se antèn pou bandi an fè kidnapin, pou bandi an tiye moun, yo kapab tiye yo. Yo se antèn pou bandi an li menm, li vin enstale tèt li nan yon zòn, yo konn ap pote bal bay bandi an, yo jwenn yo avèk zam sou yo, yo kapab tiye yo. Men, si se yon ti. Si se yon ti po devan yal bay bandi yon kout yo pa bezwen omwen tiye yo paske po devan yo se biznis yo se avèl pou yo fonksyone selon mèt Maglò Aspil. Ann kontinye rete nan dat 2 me a, 2 me a li menm ki make anpil bagay pou nou nan sosyete ayisyèn nan Se le ka pou 2 me 2009 kote ke Carlos Merilus ki son resòtisan ayisyen ke yo te dekapite nan peyi Sendomeng paske yo te fè konnen ke li te patisipe nan lanmò yon sitwayen ki rele Rousbert Leo Lara. 2 me 2022, yon tranbleman de tè de magnitude. Se te prezidan Tancred Auguste ki te pral pèdi lavi l nan peyi Dayiti. 2 me 1868, Sylvain Salnave te mete tout tout twoup li yo dèyè l avèk yon bato pou te ale nan Gonayiv pou te al atake Misaj Sajè. Sajè. Se an total kèk dat ki retni pou 2 me a ke nou menm nou prezante avèk popilasyon an. Nou prale direkteman nan peyi Ouga nan peyi Ouganda kote ke gen yon ajan sekirite minis minis afè sosyal ak travay peyi Ouganda ki rele Charles Okello Angola ki pèdi lavi l jodi a, kote ke se yon ajan sekirite l nan yon ti bat bouch li te genyen avè l, ajan sekirite a ouvri kout zam sou minis lan, sa ki lakoz ke minis afè sosyal peyi Ouganda li menm li pèdi lavi l jodi a, yon ajan sekirite l ki mete dlo, ki mete dòmi nan zye l byen bonè maten an. Wala pdg Busta John mwen te deja tou antre direkteman nan kòmantè yo. Wi nap fè yon rantre nan kòmantè yo e jus nou wè ke bwa kale a li vrèman bèl fonksyone sou 2 bandi m te kapab di w ki lwen de tèt direksyon bandi sa kap fèt an Ayiti a yes. Busta an nou bay enfòmasyon sa sou tout rezèv nan minit nap pale la ta sanble yo apèn arete Esaü Cesar Esaü Cesar li menm ki se yon jounalis nan emisyon Louko Désir la, yo arete Esaïe César, se dcpj ki arete Esaïe César suit ak yon manda damne ke ke komisè gouvènman Jacques Lafontant te mete a lankont de Esaïe César. Yo arete Esaïe César devan legliz Sen Trinite a nan Pétion-Ville. Se sak fè nou ba li o kondisyonèl ke yo ta sanble arete Ezayi Sezar devan legliz Sen Trinite a nan Petyonvil. E fòk nou di Bosta, jan ke ou dil la, komisè Jak Lafontan, sa pa gen lontan ke l te mete manda dèyè ni Louko Dezi ni Ezayi Sezar. E dènye tan sa yo, Gen de emisyon ke Esaïe César ap fè anndan sosyete a ke lajistis repwoche misye ke misye li menm li pa gen okenn respè alega de otorite yo. Ebyen, kòm Esaïe César te toujou di ke pa gen pyès moun ki ka arete l paske peyi a pa gen leta, li pa gen lajistis, depi yo arete l li menm li prè pou l fè tout bagay. Ebyen jodi an, finalman, dcpj poze la pat sou Esaü Cesar devan legliz Sen Trinite a, kote ke Esaü Cesar deja pran direksyon dcpj avèk minòt nan men l. Ok. La mentnan, nou prale ankò enpe pli lwen avèk mouvman Bwa Kale a. Mouvman Bwa Kale a anndan peyi a, Yves Juste, nou konnen kiyès ki mete pèp la lan sitiyasyon ke y ap viv lan moman. E nou konnen moun ki mete l la ankò. Bandi sa yo ki la anndan peyi a se yo menm ki te òganize pou te plase moun sa yo anndan peyi a ki se Ariel Henry e Andre Michel e latriye. Jodi a si yon bwa kale lanse anndan peyi a pou netwaye bandi anndan peyi a pou mete peyi a lan lòd konstitisyonèl pou ke lavi chè e pwoblèm banditism lan li tèmine anndan peyi a èske bwa kale bwa kale sa k an Ayiti a li pa ta rive dirèkteman li pa ta sipoze rive dirèkteman sou Ariel Henry arestasyon Ariel Henry ke pèp la arete Ariel Henry pèp la mete Andre Michel anba kòd e pou yon lòt Ayiti kapab renèt de nouvo e mache pran latriye Izo ti lapli ensidswit anndan peyi a kisa w panse? Bon sam panse ke gens la a nou kite gens reaji. E mwen menm operasyon bwa kale a. Li senbolize pèp la koupe fache avèk politisyen tradisyonèl yo, pèp la koupe fache avèk old fanmi k ap enpòte zam anndan peyi a, pèp la koupe fache avèk gang a sapat yo. Jodi a pandan pèp la ap bay gang a sapat yo sa ke yo merite, Fòk pèp la tou pa bliye gwoup de nèg ki tap enpòte zam yo, gwoup de nèg ki tap simaye zam dèyè barikad pou te konbat Prezidan Jovenel Moïse. E pèp la wè nèg sa yo tap fè te mete yo an erè, pèp la wè nèg sa yo tap alimante m kapab di jenn gason ak jenn fanm nan katye popilè, Pouki yo te ka asasine Prim Jovenel Moïse aprè yo pran pouvwa a, ebyen pèp la wè se pa Jovenel ki te pwoblèm nan, se yo menm ki pwoblèm nan. Se sa k fè n ap wè pèp la kòmanse trase egzanp sou gang a sapat yo tankou m kapab di Lanmò 100 jou, Inosan, e Vitelòm, m kapab di Ti Lapli, Izo, elatriye. Ebyen pandan pèp la ap pran mouvman sa, Fòk pèp la pase wè vrè kimekas politik yo tankou Youri Latòti. Èske yo pa wè depi operasyon sa kòmanse lanse non sèlman Kanada pran sanksyon kont nèg sa yo e menm Repiblik Dominikèn pran sanksyon kont nèg sa yo, gen pil lòt peyi yo pran sanksyon kont nèg sa yo, wè nèg yo kòmanse ap defigire. Gade eta figi Youri Latòti, youn nan nèg nou konnen ki alimante ensekirite nan Kadi, nan depatman Latibonit. Yo mande tou ki alimante ensekirite, ki mete zam nan men jenn gason sou Bèlè, ki mete zam nan men jenn gason m ka di nan Gonayiv, ebyen depi lè operasyon sa yo kòmanse a, w ap wè nèg yo vant yo pa bon, tout jounen yo oblije al nan twalèt. E. A voye la se bon pye gras a delva ki sovel paske pèp la di yo pap selman pran gras jenn fanm jenn gason kap fè kidnapin yo pap yo pap selman pran jenn fanm a jenn gason kap teworize popilasyon an men tou yap pase pran andre michel yap pase pran tou meral kasi yap pase pran don kato yap pase pran youri latòti yap pase pran pretan belizè yap pase pran E m ka di tout nèg, Majori Michel, Rosny Lapin, Ti Frè, tout moun sa yo, tout ap pase nan woulo konpresè pèp la, paske pèp la wè nèg sa yo se yo menm k ap teyorize peyi a. E pèp la pral ale pi lwen pou pèp la al tcheke ansanm de fanmi k ap alimante zam, k ap pote minisyon, k ap achte minisyon, k ap bloke Matisan, k ap bloke wout nò a pou yo kapab, m ka di, kreye pwòp biznis yo pa vwa Ariel Henry. Fòk pèp la pa bliye Gregory Blanc, fòk pèp la pa bliye André Apèd, fòk pèp la pa bliye Carl Brown e nou kapab di ki pwoblèm ki gen anndan bank yo jodi a. Imajine w prezidan pdg Bista, jodi a la si ann Ayiti nan yon bank ou mete 10 mil dola ameriken, Yo pran 10 mil dola ameriken mete sou depo. Si demen si Dye vle, w al dèyè mil dola li pa p vle ba ou l. Tout sa se teworizasyon kalboro n ap fè sou pèp la. Ou panse jodi a pou moun jwenn mil dola oubyen 500 dola ameriken pou kont pèp la ankò wi nan yon bank fòk moun nan mete l toutouni, fòk moun nan fè deblozay, fòk Bwa Kale a pase wè moun sa yo, fòk Bwa Kale a pase wè tou makak la, fòk Bwa Kale a. ale chita pou l gade ansanm de senatè ki t ap teworize popilasyon. Fòk Bwa Kale a pase wè Mateli, fòk Bwa Kale a pase wè Sofya, fòk Bwa Kale a pase wè Olivye, fòk Bwa Kale a pase wè Wonaison, fòk Bwa Kale a pase wè, m kapab di Olivye Mateli ki pa janm travay nan vil, toudenkou li rich. Jodi a, Bwa Kale a pa ka non sèlman, pa ka sèlman, m kapab di pou grasa pat yo, men tou, Fòk pèp la trase egzanp pase jodi a la e sa m toujou di pèp la rete vijilan pa antre nan okenn m ta di manifikasyon demagòg lè anpil nèg kòmanse ap pale de manifestasyon anndan peyi a se yon fason pou yo ta gen kontwòl mouvman popilasyon an men non fòk pèp la pase wè m ta di Pyè Esperans tou ki t ap mennen yon batay kont prezidan Jovenel Moïse Pyè Esperans se yon manmi Nan tabas di ki te nan konplo pou asasine Prezidan Jovenel Moïse, fòk Mesye Bastien wè tout moun ki anfas li. E, si pèp la kanpe sou mouvman Bwa Kale a, m p ap fè w manti, gang yo pral si tèlman grandi tankou Jojo anndan peyi a, y ap asasine pèp la. Enben, kòm nèg yo kounye a, yo pa alabri. Izo pa alabri, Ti Lavi pa alabri, Lebrun Senjou pa alabri, Difelòm pa alabri, Bouzoy pa alabri, Killy pa alabri. Ebyen. Yo pèp la ap kontinye mouvman an e se mouvman sa ki pral akouche veritab choz yo fò pèp la pase wè tou bliye gwo moso sa wi pdg fò pèp la pase wè ariel henry fò pèp la pase wè emili ponsèt fò pèp la pase wè tou 18 minis ki andan mkadi ki pran leta an otaj la fò pèp la kontinye chèche lakay yo se youn di lòt Pase pran map al chache w pou ke nou menm yon lot fwa pou nou di etazini kanada nou konprann sa kap fèt la nou pa bezwen fòs etranje andan peyi a nou menm nou ka rezoud li nan fason pa nou ki se pas voye nèg sa yo vizite yo e lè sa wè lòt peyi a ap gou lòt avni peyi a pral gou lòt espwa kote dyaspora yo ap fè fèt paske yap ka antre nan peyi yo kay yo te pèdi tè yo te pèdi yo Y ap ka vin rekipere yo. Yo ta dwe pale de jistis sosyal, yon jistis ki djanm, yon jistis ki fèm, kote tout moun ki te pèdi byen yo ap kab rekipere byen yo. Bwa kale a ki senbolize, pou mwen menm, selon tout konsta m fè nan lari a, pèp la koupe fache avèk klas politik la, pèp la koupe fache avèk oligachi sa a k ap teworize pèp la, pèp la koupe fache avèk tout nèg k ap enpòte minisyon, zam anndan peyi a.